Absans ou Fabio konn ap fè jounen tounaj grangou jounen tounaj grangou ansanm avèk nou ok Fabio konn ap fè jounen tounaj grangou imajine si w ap tande voice Fabio kap di konsa sèl 50 dola l te genyen li fè tèl bagay tèl bagay avèl pou mwen on bandi kòman fè on bandi gen sèlman 50 dola nan men l hein on bandi li patap chaje lajan l patap chita on kote pou lap bagay Depi yo tire l yo tap toujou lage chay la sou li. Yo pa ka fin tire ti nèg la epi pou yap sal imaj li toujou met sou li. So, sa te pase, e m ap di, kòm, kòm yo, sa l ap fè a, toujou kraze, ki goumen, pa gen kenn moun ki konn kote m soti, pa gen kenn moun ki konn mizè m pase, pa gen kenn moun, talè, pa gen kenn moun ki konn doulè, kote m soti pou m rive kote m ye la. Konnen si yon iletre, yon san konsyans, yon san moral, yon toutous, chwazi sal imaj mwen mwa desòb lan, li chwazi kraze karyè m. Moun yo pa bondye. Ou rete la wap defann tèt ou devan moun yo. M pale w Milova, m pale w pa janm vle tande. Milova, depi a laj de 17 an m responsab tèt mwen. Map goumen. M toujou nan live. M toujou nan live. M toujou ap di men mizè m pase. Fè 2 zan map peye yon kay pou kont mwen san m pa gen lajan dyaspora ladan. Nou fè konnen se dyaspora ki dis, nou fè konnen se dyaspora ki dat. Map gade nou kap di oh m renmen diaspora m pa renmen travay ou panse m te pi fòt ke sa ou panse m te pi fòt ke sa m fòt Djoulie pou sa m konnen m pran sou entènèt la medya ke m fè konfyans lè yo tande yon bagay yo fè kòmsi yap banm konsèy rele m nan telefòn an Milo sesi sela mwen map vide vant mwen map jistifye tèt mwen ba yo. Li ranke vini li anbwase m li di m renmen w anpil bagay. M tèlman kouri pou moun nan m ap o mesye m ap paske m ap pouse moun nan m pè li di o Milova sa w gen ou pè m nan paske depi m kole a on moun depi yon zanmi fè yon foto ansanm avè m nou poste l sou entènèt la nou di se nèg mwen. Mesye a vin sendomeng li tande tout le ap bagay mwen sou entènèt la li rete metem chita li banm konsèy li pale avèm li di milova men sa pou fè men sa pou pa fè men kòman pou jere tèt ou map toujou la pou ou tankou yon konseye mal non bal Vanessa Désiré mesye a te la te gon pakèt tiktokè ki te la eko te la. Kounya a mesye a di konsa, a ou pa kab kanpe konsa, fò souke kò w, souke kò w. Epi, m ap griyen dan m. M di a m pa konn danse non. Menm lè w wè m konsa m se yon moun ki trè timid. Mesye a toujou ap kòmante anba foto, m toujou ap kòmante anba foto mesye a, m toujou like. Li toujou ap di m Milova ban m konsèy. Ou leve yon bon maten, Pran foto mesye a. Pran foto m. Ou kole avè l. Ou di men nèg mwen. Si w pa konn ki dega w ap kreye nan fwaye mesye a. Si w pa konn ki dega w ap kreye nan vi m. Ki gon moun nan vi m. Ki gon moun ki renmen m. Ki gon moun ki prèt. Ou pa konn si moun sa k nan vi m nan se pa li k ap ede m nan moman m te pran poz sou entènèt la. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. 8 jen m te chwazi fè yon ti aktivite. konnen m ta pral de Cameroun m te chwazi fete avèk fanmi m Fabio te la mwen reyaksyon li vrèman respekte tout prensip lèl vin nan tounaj Fabio pa rete lakay li ditou ditou ditou ditou se lakay mwen Fabio rete sèlman map met rad sou mwen m avèk kilòt m avèk soutyen Fabio anndan l anndan chanm si map met yon pantalon sou mwen l pa bon pou mwen li pa ka rantre sou mwen map di Fabio vin ede m moutel lap di bon bebe ou toutouni map di vini tèlman l respekte moun. Epi yon lè m di Fabio ki tiktok li dim non m di fè tiktok m pral poste yon video avèw yo renmen di konsa yap panse e mennaj mwen yap al follow ou konsa tou m fout tiktok ansanm avèl tout moun di oh men mennaj li men mennaj li genyen ki joure genyen ki di paskem wè moun ap fè m gen foli m fè gen ki di map pran ti minè nèg la pa renmen m yo di yon pakèt pwopo men kanmenm yo te follow li kounye a m di Fabio tèlman konn joure Fabio tèlman konn joure Fabio konn Konn jwe fabio konn jwe ti fabio ap. Nan sekrè de fami fabio fè prè de 8 jou 15 jou lakay m gendwa ap domi la lèm leve m jwenn 2 3 epizod gentan choute paske fabio ap di vin pran sa vin pran sa vin pran sa li toujou gen des ide menm lèm bagay li gendwa di li gendwa fin pran yon sèn apre sa li ekrim li di bebe m modifye sa wi m fè sa pito son moun. Ki pa janm leve tèt gade moun. Fabio poko janm derespekte yon grenn moun pandan 2 zan m pral genyen. Mwa septanm nan pral fè 2 zan depi m rekonèt Fabio. Fabio poko janm leve leve tèt li pou l gade yon moun nan pwodiksyon an mal. M pa ta bezwen di w pou mwen. M pral penyen. Fabio al nan studio avèm imajine yon jèn gason ki chita nan studio dèfwa l pa gen telefòn nan men li chita lap tann mwen m penyen m fè zong pou n al nan studio a 7 a 7 heures nan maten 4 heures m poko fini Fabio chita la lap tann mwen dèfwa l konn di baby ou grangou m gen 50 dola al achte yon bagay pou ou m konn di ou toujou bezwen okipe bòs m toujou ap pase l nan betiz mwen menm m toujou ap tcheke sou li m di wap manje sa w vle si Fabio vin lakay la m al nan studio l rele m li se pa m pa wè w lakay la Li di m al nan studio, li di w al nan studio san mwen, li pran moto l vin, li vin, li vin jwenn mwen. Paske l ap pwoteje m, li konnen peyi a pa bon, m se yon moun ki pè lari an, li pa vle e, li pa vle m sòti pou kont mwen. Pa gon sèvis m konnen m mande Fabio. Pou Fabio pa rann mwen. Fabio pa konn fè manje. M toujou ap di Fabio, jodi a m ta manje yon makawoni, fè spageti non. Li di, a bebe m pa konn fè manje non, m tou mèt fè l n ap manje l. Si m ta di m swaf dlo a setè, uitè diswa, e jwenn pou Fabio pa ta jwenn pou l pa ta pran lari. Dèfwa sèvant mwen konn ale, li pa gen tan achte dlo met anndan. Lè m di pot ti dlo m mwen, li di woy pa gen dlo non bebe. Fabio prèt pou l soti pou l al pran lari uitè, nevè di swa pou l al chache dlo. Men m konnen m di a peyi a pa bon, m ap dòmi. Ou mèt rete. S on jèn gason ki pa janm leve tèt gade m pou l ta di m yon mo. Li toujou prè pou l rann tout moun sèvis. Li pa gen manman, li pa gen papa. S on ti jèn k ap goumen pou l fè efò avèk tèt li. Si Fabio te yon bandi, èske n panse Kòm nou pa konn mizè moun konn ap pase nan sinema, fè jounen tounaj grangou, Fabio konn pa gen kòb, Fabio pran mwatye wout a pye pou l sot lakay li pou l vin nan tounaj. Lè m di, O, m pral seksyonnen w, a kilè w rive nan tounaj? Al di bebe m pa t gen kòb non, pifò wout la se a pye m pran l wi. Pa gen kenn bandi. Pa gen kenn bandi k ap rete fè jounen tounaj pou ou. Pa gen kenn bandi k ap sot lakay li prèske apiye pou l vin nan tounaj. Moun k ap sal imaj Fabio a. Trete m de tout sòt de bagay, di m bandi, di m vòlè, di m bouzin. Ban m tout non pote. Retire non Fabio nan sa n ap mete l la. Pa sal imaj ti nèg la ankò. Met sou sa k sot fèt la. Ok pa sali maji pou mwen nou mèt banm tout non pote nou mèt dim bouzen nou mèt dim vòlè m abitye avè yo pase sou entènèt la se de non nou poko banm mwen nou poko dim vole lougawou nou poko dim vòlè afè moun so m abitye ansanm avèl moun kap di m pat janm te konn poste Fabio nou mechan. Nou mechan, nou mechan, nou mechan. M pa konn si se san k ap koule nan venn nou, swa si se dlo, swa si se, si se lwil machin, m pa konn sa k ap koule nan venn nou. M pa janm pa t poste Fabio. M tèlman alèz ansanm avèk Fabio, minwi, inèdjman maten avan m al dòmi, m ouvè pòt la, menm lè l ap dòmi, m rele l, m di, Ey! Isabelle bò kot ou pa poko dòmi m di non m di bòn nwi l Isabelle ou leve m nan dòmi pou di m bòn nwi m nan kanal ansanm avè w m pa konn kòman m ap ka sipòte bagay sa m pa konn kòman m pa janm dòmi m pa rete kriye anpil moun ap di m kouraj yes kouraj kouraj kòman m pa fè kanpe yon kamera sou mwen pou m pou m pa pou m pa di Fabio èske w wè m byen jwe sa bon l ap di Isabelle jodi a ou rate wi ou pa t tèlman jwe m sa m di moral mwen pa anpè. Se paske m te panse se te yon moun ou te ye. Le jou ke m te ou te pale ansanm avè m, ou te fè m konnen ke ou pap janm moute sou entènèt pou sal imaj mwen. Gen mwen menm, gen tèl moun, gen tèl moun, gen tèl moun, ou pap janm poste anyen sou li sou entènèt la paske se zanmi w nou ye. M te chwazi fè w konfyans, m te gen yon wout m tap fè, m te chwazi eksplike w de seri de bagay. Pat fè w anyen. M pa t fè anyen, m pa t joure w, m pa t fè w anyen. On bon maten, w chwazi leve, on desanm, w chwazi leve, w chwazi poste tout sa m te konn pale prive avè w. Anpil moun ankouraje w, men pa bliye ke tout moun, tout atis nou renmen, nou menm fanatik, tout atis nou renmen sou entènèt la, yo gen yon vi pèsonèl, yo gen yon bagay y ap regle Pa gen kenn moun ki sent. Pa gen kenn moun ki pèfèk vre nan tout moun nou renmen. Pa gen kenn moun ki sent sou entènèt la. Menm jan ou wè Milova gen Darline Octavie ici gen vi pèsonèl li. Sa ka rive m kwè nan yon moun, m chwazi pataje vi pèsonèl mwen avè l, li chwazi pran l, li poste l sou entènèt pou l detwi lavi m. Men mwen menm Milova si m konnen on jou m te rele on moun m te di l on bagay mal de Kadachikòf oswa m te joure Kadachikòf ki fè l ap kraze karyè m sou entènèt la, l ap sal imaj mwen konsa, ke Bondye fè m pa janm anyen nan vi m. Men m konnen tout sa w ap fè nan lavi a, tout sa w ap fè gen konsekans. Ok? So moun k ap aplodi a sa Kadachikòf ap fè yo. Tabachikov leve nan kòm depi mwa desanm. Ou menm ki se fanatik Jenny Queen kap sipòte Jenny Queen mete w nan plas met Jenny met Jenny Queen nan plas mwen pou yon moun ap sal imaj li konsa jis mete w nan mete gade atis ou an yon moun ap sal imaj li konsa ok mwen menm M te bay tèt mwen tò paske m pa t konn Katachkòf ni an pent ni an penti. M te chwazi fè l konfyans. M te chwazi pataje de seri de bagay avè l. Ok, li moute sou entènèt la, li poste yo. M te bay tèt mwen tout tò ki te genyen mwa desanm lan, m di m pa t sipoze fè l, li gen rezon l bay tèt mwen tò. Men nan moman lanmò, nan moman m pèdi yon moun ki te chè a mwen menm, Nan moman m pa konn kòman m pral fè pote chay sa ou chwazi ap joure monte nan dèyè m m pa konn kouche avè w pa nonm mwen ou trete m madivin ou trete m bouzen ou trete m tout bèt sou entènèt on pakèt moun ap aplodi ansanm avè w men m ap fè w konnen. Ou gen pitit fi. Jodi a si w ka te jwe m nan dèyè m, sa m gen nan dèyè m nan kòm ou konnen l pitit ou an ka genyen l tou paske w gen pitit fi. Ou gen madanm, ou gen ti sè. E m kwè ke w gen fanmi Ayiti. Kòm ou pa moun, ou wè si w te yon moun gen de seri de bagay ou pa t ap fè. Ok. Gen de seri de bagay ou pa t ap fè. So, Map di ou mèt kontinye e moun kap aplodi ak sa wap fè yo, yo mèt kontinye. E se sim wèm te fè yon pòs yè ou pranl wap di se avèk Jenny Queen map pale. Tout moun konnen Milova pa janm pè moun. Milova pa janm pè moun e youn nan rezon mpa gen fake paj sou telefòn mwen. Kote yon moun ou vin anba paj mwen ou dim ou tenten map reponn ou avèk vrè paj mwen. Si se nan moman map antre map antre nan moman avèk vrè paj mwen. Mpa gen fake paj. Depim te rale yon moun te blokel sou paj mwen mpa gen enterè pou mal Kreye fake paj m mal m al gade sa w poste se mwen k bloke w se paske m pat bezwen w anyen w ki fè m bloke w pa gen moun ki konn kijan m te vin fè sou entènèt la se Bondye ki ban m karyè m se Bondye ki te fè m fè fanatik pa m jodi an m ka fè erè wi m fè anpil erè sou entènèt la m admèt li m rantre tèt mwen tout moun ap di oh m kraze sou entènèt m pa kraze. M aprann de erè mwen yo, mwen rantre tèt mwen pou kont mwen. Se bagay Fabio a ki fè m fè live, m pa t ap janm fè live pou ane sa ditou ditou ditou. Fabio kote l ye a pa ta renmen wè Milova nan pozisyon sa. Pou fèt mwen Fabio ta renmen Milova anpi Milova bagay nan moman depresyon m. Nan moman mwa desanm lè nou chwazi joure m toupatou, nou tande yon bagay nou pa konn pye l, nou pa konn tèt li, nou moute sou paj nou, nou di m fè sesi, nou di m fè sela. Nan moman chak jou m ap kriye, m pa ka manje, m pa ka bwè, sèlman Gatorade m ap bwè. Fabiola se te youn nan moun. Tèt mwen te konn toujou sou epòl li ki te konn toujou ap di bebe fò w manje, ap met manje nan bouch mwen tankou yon ti bebe. Jounen jodi a, Kalachnikov fè konnen se mwen ki voye tire Fabio. Kalachnikov! Kalachnikov! Ou gen pitit? Mèt kontinye. Fabio se te youn nan moun, 2 desanm! A lè m kite Ayiti nan Me a, m al pase fèt mwen Sendomeng pase m pa t santi m ka, m pa santi m pa gen yon pozisyon tèlman m santi m gen pwoblèm. M retire tout moun nan antouraj mwen, m chanje telefòn, m chanje nimewo. Pa gen ken moun ki gen nimewo telefòn mwen. Dèfwa m santi se tèt mwen m ta ekri. M bay tout moun distans. Gen moun k ap ekri m k ap di sa w gen pa m pa tande w, m fè yon bagay m di non. M jis chwazi rete nan mwen menm. Pi bon zanmi m te genyen nan moman an se te Fabio pase m pa. M pat konn kiyès kap trèt mwen kiyès ki pap trèt mwen epi wap zanmim map pale nan telefòn avèl li anrejistrem li voye ba nou nou jwi nan sa nou te ka di ah atis la gen vi pèsonèl li gen vi privel sa se bagay privel m pa gen poum wè a sa sa kon medya eksplikem sa kon medya on medya eske se jwi de vi pèsonèl on moun pou poste sou entènèt pou lòt moun ap tande vi pèsonèl tout moun kap griyen dan aplodi a sa wap di a yo menm yo fè salte nan vi yo yo menm yo gen vi prive yo. Yo menm yo gen vi prive yo. E map di nou, de mwa desanm, m chanje nimewo, m pa pale a pyès moun nan sinema, kit fi kit gason, m retire tout moun sou mwen, m pran distans, sa mwen unfollow, sa mwen bloke, m pran distans pou mwen ak tèt mwen sèlman. Anpil moun pa konn sa sa vle di depresyon. 2 desanm, se te Fabio ki te epòl, li te banm epòl li pou m te kriye. E Fabio ki toujou ap di m cheri fò w manje. Tout kote m ye Fabio la. M pral Sendomeng. Fabio di ki lè a ki lè w gen vòl. M di m ap vwayaje a katrèwon a katrèwon avyon ap deplase. Epi li li menm li tann mwen. Lè m pral moute avyon m di l m pral moute avyon kounya wi. Lè m anndan avyon m toujou gen tèt. M di mwen anndan avyon an wi. Kounya m di avyon an pral dekole. E lè sa pou l deplase kite èpòt la. Kòman m pral santi m lè m ap rantre Ayiti? Kiyès k ap vin chaje m? Lè m al tounen Sendomeng, kiyès ki pral depoze m? M pa konnen, m jis pa konn sa pou m fè, m pa konn sa pou m di, m pa konn kòman sa fè fèt, m pa konn anyen. Men m ap fè nou konnen, Fabio se te youn nan pi bon zanmi ke m te genyen apre Bòs Wiwi. Li te vin pran plas Bòs Wiwi a tèlman m te vin alèz alèz. Pase Bòs Wiwi pa t tèlman stab lakay la ankò, l t ap ede m moute desann Kafou. M ap manje, m pa p pa kite pou Fabio. Fabio se sèl moun, si l rantre lakay mwen, yo di a sa e manje Milova a wi, li te mèt te manje tout, m pa p fache. Si moun yo konn fè de seri de bagay lakay la, yo di a ou konnen Milo pa p fache sou di yo k fè l, di se yo menm ki fè l. Li konn di, li konn pa menm konn te bay la, konn tèt bay la. Lèm vini m di, kiyès ki fè tèl bagay, tèl bagay, paske m son moun ki renmen fache. Fabio di, mwen menm wi bebe. Ou wè m di, an ok, ou wè tout gentan di, m, m, se Fabio, ou pa di anyen. Kounya m di, alè jalouzi n ap fè la. Fò m leve m di Fabio. Se toujou yon plezi pou nou menm staff ekip K Info a pou nou pran yon ti tan pou nou remèsye w. E se gras a ou menm ki ko chanèl la nan nivo li ye la. N ap mande w kontinye gade videyo nou yo, kontinye ede nou pataje, kontinye ede nou fè travay la konsa. Se pi gwo sipò w ap ba nou, nou pa bezwen lajan nan men w, sa se meyè sipò w ap ba nou ok. E ret.